Departeman nan komisarya ki nan Kwadèboukè e fòk nou di nan moman sitiyasyon vrèman vrèman konplike paske nou kapab tande detonasyon yo anpil kout bal ap tire e daprè enfòmasyon ke nou rive jwenn ki donk lapolis nan moman an poko gen kontwòl sitiyasyon an lè nou di lapolis poko gen kontwòl sitiyasyon an sa vle di prizon an. kidonk toujou an difikilte e enfòmasyon ke nou rive jwenn fè kwè ke nèg yo ki anndan prizon an ta genyen polisye nan men yo. Kidonk la madam mesye enfòmasyon ke nou rive jwenn fè kwè ke nèg yo ki anndan prizon an prizonye yo yo ame yap tire avèk lapolis Mwen menm kòm jounalis pa gen posiblite pou m avanse, mwen te tante pou m avanse men lapolis fè m retounen e nou kapab tande anpil detonasyon se paske lapolis poko gen kontwòl sitiyasyon an, lapolis ansanm avèk nèg yo anndan prizon an yap twoke kòn yo. Alò madam mesye se konsa Bagay yo ye nan moman nan prizon kwadèboukè. Madame mesye la nou toujou anndan kwadèboukè e fòk nou di jodi a se 31 desanm 2021 dènye jou nan ane a yon sitiyasyon de panik o nivo de kwadèboukè espesyalman nan prizon nan penitansye Kwadèboukè a e fòk nou di se prizonye yo k ap tante kite prizon an, yon tantativ devazyon. Nan tantativ devazyon sa a nèg yo genyen anviwon 5 a 6 polisye anba men yo, alò enfòmasyon ke nou rive jwenn nan bouch kèk polisye ki te sou plas ki chape poul yo tou e fòk nou di E ta sanble genyen 3 polisye tou ki blese, yo kouri lopital ansanm avè li, lè nou di ta sanble gen 3 polisye alò nou pa vle ale spesyalman, nou pa vle bay e kantite a byen espesifik paske enfòmasyon ke polisye yo ba nou, alò lè m di enfòmasyon ke polisye yo ba nou, e donk se yon polisye ki pale avè nou. e an patikilye paske li menm li pa pòt pawòl lapolis la, kidonk gen yon seri de enfòmasyon li pa ka bay o gran piblik. Ebyen madam mesye machin sa nap gade anba se machin DG lapolis la li menm, li te fon kout pye nan komisarya kwadè boukè a li tal gade kòman bagay yo ye men aprè li fin jwenn kèlke enfòmasyon ebyen DG lapolis la li menm li moute machin li poul ale nou pa konn ki kotel prale. Men nou remake gen plizyè lòt machin ki akonpanye li e fòk nou di genyen plizyè kò spesyalize nan lapolis la ki nan komisarya kwadèboukè e gen lòt polisye tou yo menm ki nan m kapab di ki tou prè prizon kwadèboukè a k ap tante pou wè kòman yo kapab kontwole sitiyasyon e fòk nou di nan moman bagay yo trè trè difisil nan komin kwadèboukè paske. Bal ap tire, polisye yo bay gaz, gen moun ki tèlman tande bal k ap tire nan tèt yo, yo endispoze. E se kèk polisye ki pran yo, ki vin avè yo, ki vini avè yo nan komisarya Kwadèboukè a yon fason pou ka bay moun sa yo premye swen. Gen moun ki fè kriz tou paske yo tande anpil kout bal. Bal telman chante nan tèt yo, yo fè kriz. Madam mesye se konsa bagay la ye la nan komin kwadèboukè. Komisè Zamò, nou konnen ke jodi a te genyen, ou te nan prizon sivil la, te genyen tou, pandan ou nan prizon sivil la, genyen deblozay ki pete, eksplike enpe pou tout oditè, telespektatè yo kòman sa te ye, jiska mentnan nou wè ou toujou sou plas. Egzakteman, nou rive nan prizon an maten an. A 11 è 40, 11 è 40, e o zanviron de midi, midi 20, e ta pral gon sityasyon, ki ta pral renye anndan prizon an, e gen prizonye ki ta fè tantativ pou ke yo te kapab evade. E rapidman, lapolis te pran kontwòl sityasyon, ka wè operasyon sa a dire pli de 4 zò de tan. plis de 4 è de tan e pou le moman sitiyasyon an sou kontwòl, tout bagay rantre nan lòd. Komisè, ki sa ki te a la baz evazyon sa a? Nou di tantativ devazyon piske pa gen yon prevni, pa gen yon prizonye ki te ansent non. W voye? Mentenan ki sa k a la baz li? Te gen detonasyon anndan. Si gen detonasyon sa vle di ke te gen zam, ou byen te gen zam ankò. Paske mwen menm kòm komisè gouvèneman, m te anndan, m fè anviwon 20 minit avan nou te evakye anndan. Paske m te anndan nan kad 31 desanm, fen dane, gen kèk ka spesyo. Nou t ap panche sou yo. Se sa k fè nou te la nan moman sa a pou ke nou te kapab pèmèt ke yon seri de prizonye ki fin pije pèn yo pou te ka rantre lakay yo. Men ki kote prizonye sa yo jwenn zam? Non, nou pa rive, nou pa rive piske se nan moman nou pral fè travay la epi tantativ la fèt. Men ki kote prizonye sa yo jwenn zam sa yo pou yo fè pou yo tire konsa? Nou pa konnen. Eske pa gen ankèt? Ankèt trè serye, trè sevè, e kèlkeswa moun ki enplike de prè ou de lwen nan kesyon sa, ebyen sevèman, sevèman la lwa. Eske pa gen prizonye ki blese? Bon pou le moman, operasyon, nou gen bilan operasyon an, dakò, nap konn bilan an aprè. Mèsi bokou. Gon enfòmasyon ki ta fè kwè gen polisye ki te viktim nan tantativ devazyon sa, eske ou kapab. pote yon ti eklèsi pou nou. Gen 3 polisye ki blese. Men enfòmasyon fè kwè gen lan yo ki mouri. Non, nou pa genyen. Eske w panse se ou menm yo te sible pa rapò avèk se lè ke ou vini w ap fè, ou vini pou w tande de kri sa yo, se lè sa a e. Non, nou pa ap di sa, nou pa ap di sa, nou pa gen. Pa gen mòdòm. Nou pa gen yon bilan konbe ki ale non. Non, pa gen moun ki ale, nou sa pa gen. Pa gen mòdòm tou nan detonasyon yo. Pou le moman. Nou poko gen bilan an. Mèt la nap tann e lapolis pral bay eta sivil. Mèsi mèsi mèsi.